Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon bonswa a mon ami are Jay bonswa a toi karmelit bonswa a lovely bonswa a tou le fan ki son aletranje le jan ki son an ayiti son lis wi pou m fè pou m salye tout fan mwen renmen anpil yo tout fanatik ki renmen m yo tou. Euh, parce que m pense que entre nous même avec mwen gen yon veritable fusionnement. Alors, c'est parti pour votre émission. Émission, ça, c'est une émission côté que nous prèl mettez lumière. On n'est pas là pour critiquer. Quand il faut balancer, quand il faut équilibrer, il faut le faire. Géant dossier, p't'incapable, dit qu'il fait zin dans la République. Dossier, c'est que si ya. Et dossier, ça, m'pensez que Nou kapab ale avèk li jiskobou. Gen dosye Muscadin an tou ke nou pral evoke nan kad emisyon sa a. Epi aprè y a la la soeur Folle. Ekskize mwa si m pwononse l konsa paske mwa je la considère kòm kèlken ki è frape par la schizophrenie. Soeur Laura. Bon m kòmanse dabò par Muscadin. Y a un mec qui a été tué. Nèg sa a Muscadin di li touye yon moun nan vèy, li rapousib li nan echanj de tir, bon nèg la mòtèlman blese. Gon zam ki bò kote l. Misye tèlman pran bal la fò, ebyen ou wè zam nan li kèlke pa. Genyen yon pakèt paramèt yon nèg ta kapab evoke nan kad dosye sila. Men tou dabò, an nou tande Muscadin ki ap bay plis eksplikasyon pa rapò ak zak sa ki poze a. Nou pa tiye misye. Lè chèf de ti misye fini pa tonbe ok. Sof ke li te 2 zè di maten lè nou nan lari nap patwouye lari a nou enfòme gen yon nèg ki gen zam nan menl ki tire yon sitwayen pèzib. De la etan nou pwogrese nan zòn nan arive sou lè lye yo di misye gentan pran devan manmanl chanje rad sou li manmanl retire rob ki te sou li a e mete sou misye li mete yon chapo nan tèt misye. Pwogrese nan zòn nan lè li rantre nan zòn nan bon gen gwo kout bal nou tande kap tire anndan. Son fè nwa, son rat, son raje. Bon finalman nou fini pa antre anndan, lè chè de ti avèk nou, misye fini pa mouri, misye tonbe. Te gon veye anlè a, mwayennan moun yo tap trip, yo tap enjoy yo, mwayennan bon misye gen zam nan menl, li te chwazi tire lòt la. Non misye echape men, sof ke misye ap pran swen nan lopital Sent Terèz. Se yon sèten Woubenson Leokar. M pa gen enfòmasyon sou misye, men sof ke nan zòn kot misye ye a, souvan gen tire. Souvan gen tire, toujou gen tire, yo toujou enfòme m ke anndan sa a toujou gen yon nèg ki gen zam nan men l k ap tire. Men m pa t soupsone pèsonn. Selon to ou, selon sa kèk polisye di m, sanblere se zam lapolis. Sanblere. M pa ka di se zam lapolis. Men li plis sanble a zam lapolis. Pou depoze l a ankò a nan yon mòg nan vil la, de trè tou, n ap remèt lameri kadav la. Bon sil sou jèn gason pèdi sa li a Bondye k konnen li a Bondye k konnen se ke nan net nou di tout nèg ki gen zam nan men yo kap tiye kap teworize moun e se pou malè yo liye m pa konnen sof ke nou menm nal tante arete misye misye tire sou nou finalman misye fini pa tonbe. Babe yo konnen sal te gen avèk li, sil te yon polisye kanmenm li tap pare li tap di wi li se yon polisye, li tap idantifye l kòm polisye, li tap di men ki pwoblèm ke li te genyen ak nèg la. Si nou menm antanke otorite nou debake sou nèg la aprè zawa li fin komèt yon fòfè lè n parèt sou li se bal li chwazi met sou nou, nou menm nou pa gen reyaji, nou pa gen lòt reyaksyon ke e atake misye nan otè ak li a. M te gen okenn enfòmasyon de misye, sof ke popilasyon an te enfòme m ke gen yon nèg ki tire yon moun nan zòn nan. Nou debake nan zòn nan pou n konnen de kwa il saji, èske se yon otorite ki tire nèg la, èske se yon sitwayen pezib. Nou al tante arete misye, misye gen zam nan men l, bon, yo fin, misye tire sou nou. Misye tire sou nou, popilasyon an temwen, e anpil kout bal t ap pete nan zòn nan, se misye ki t ap pete tire. Finalman misye fini pa mouri. Nip lan ap rete yon simisè pou nèg yo. Ap kontinye pa dòmi pou popilasyon an ka toujou dòmi anpè. Donk tout nèg ki gen zam, ki se bandi, ki se asasen, ki vin nan Nip, ki panse yo ka teworize popilasyon an, panse yo ka fè kidnapin, panse yo ka vin mete baz ou la, w ap mouri. M di l e m kanpe dèyè l. Dane a di moun yo vin nan Nip, vin trip, vin enjoy, vin relax yo 24, 31 desanm. Komisè Muscadin ap nan lari ak tout ekip li. 24 sou 24. Donk ap kontinye pa dòmi. Wi, m akonpanye yo. Okontrè, tout ponp nan Nip prèske gen dizèl. Majorite ponp nan Nip sanse gen dizèl e se gazolin nan ki pizoumen ra. Aktyèman la, se dizèl e gazolin k ap bay nan ponp Tirivyè la. E demen, m kwè Sasou a ap bay, ap bay gazolin. Donk nou gen 2 ponp aktyèman la k ap bay gaz. Si sèt bandi, se byen. Paske mwen m toujou di sa. Bandi bay anpil pwoblèm dan la repiblik. Men tande byen, si se yon pezible sitwayen sa rive, paske tande sa map di nou an, lapolis ki lapolis li konn fè erè. Kant lapolis fè erè, on apèl sa bavure policière. Sa kapab rive un homme a l'instar de Muscadin ki antre nan sa n ta kapab rele yon pouse. Pa le fèt ke li gen yon notoryete, li chache konstwi yon notoryete, je sè pa si se pozitiv ou negativ, men de tout lè manyè, kèlkeswa zak Muscadin ta poze la, se yon bon zak pou tout moun ki renmen l. Écoutez, vous qui êtes de paisibles citoyens, pandan w ap pase nan Nip, Ebyen si ide Muscadin monte nan tèt li poul di ekoute nèg sa mpral desann li paske mwen m wèl sanble yon bandi baw li touye w tout moun ap di bravo men ekoute se lè tout moun ap di oh sitwayen sa mpa kwè sa non kounye a nou pral rann nou kont ke se pa ditou vre sam te vle atann mwen mte vle atann ke tout zak kap poze yo yo poze de manyè Positive. Kounya la, nèg sa ki mouri an, menm lè madanm ni pa defann li totalman sou kesyon zam nan, e sa te kapab rive ke ou touye yon moun, ou mete yon zam bò kote l. Konprann byen sa m ap di nou an, m pa la pou m detwi pèsòn, paske mwa, j'adore Muscadin. Men ekoute, si gen yon bagay ki mal pase, m kapab di li mal pase tou. E vwala! Se sak fè nou te vini avèk vwa fi a ki li menm non lojik kap defann maril men lèw poze kesyon zam nan ben elle a bote en touche. Pa bandi li ye. Paske ou pat nan altèkasyon avèk Robenson, Robenson pa tap tire avèw. Ou pa ka rete pou di Robenson se gang li ye. E moun ki di Robenson se gang yo. Bondye bay. Bondye pran. Ke non Letènèl beni! Jodi a se Robenson ki tonbe. Jodi a kòd la se nan ren m li ye. Se nan ren fanmi Prospè. Se nan men nan ren fanmi Leona. Se nan ren fanmi Rioden li ye. Nou pa gen pwoblèm. N ap mare senti nou. N ap mare tèt nou. N ap antere Robenson. Wi m te jwenn yon zam sou li men m pa gen twòp enfòmasyon paske m pat janm konn wè zam nan anndan kay la. M pa konn kote l te jwenn ni jou swa a ki fè l te ansanm avè l, m pa m pa konnen. Sa k te lakòz altèkasyon an, Robinson te gen yon kòb nan pòch li, li retire l li lage l atè. Te gen yon jenòm ki kanpe bò kote l la ki bese l pran kòb la. Li di Robinson se machin nan ki voye kòb la. Robinson di l non se kòb li l ye. Alò te gon jwèt ki tap jwe? Non, pat gen jwèt ki tap jwe. Se bò lari a yo te kanpe. Selon sa ki rapòte paske m pat sou plas. Nap mande jistis menm lè n konnen n pap jwenn. Map pale antanke madan Robinson paske m tap viv ansanm avè l. Landy Vilson. Pitit Miragwàn. Robinson fè elvaj. Li gen poulaye, li fè jaden. Aktyèlman la nou gen poulaye, nou gen poul nan poulaye a anndan la. Si nou vle n ka toujou al filme al gade pou n wè. Kòm yo di l pa konn fè anyen. Men jaden an ba la kòm yo di l pa janm konn fè anyen. Si l pat konn fè anyen kòman l tap fè antreteni tèt li? Kòman l tap fè manje? Kòman l tap fè okipe fwaye l? Ti Clans Robinson, Atestasyon. Donk se yon jèn ki soutni deja? Wi. Li fèk li fèk e e e depoze dosye l nan Bawo Miragwàn nan. Ann al nan poulaye a. Alò sa se te biznis Pay poulaye menm Ou menm sanble w la? Robenson Léonard te lekòl kay Jean. Robinson Léonard te lekòl nan Lise Jacques Prévert. Robinson Léonard etidye sosyoloji, fakilte d'etnoloji. Robinson Léonard etidye dwa nan lekòl Nelson Mandela, Dèlma. Robinson Léonard se moun ki pran anpil fòmasyon kòm teknisyen agrikòl. Se moun ki toujou ap travay latè, dezè di maten pa fè l pè pou l ap leve pou l al wouze jaden. Moun ki di, Robinson pa t janm konn fè anyen yo. Moun ki di, Robinson se gang li ye a. Moun nan pi gang pase l. Robenson Léonard te konn travay. Robenson Léonard pat konn al foure men nan afè moun. Moun ki di li se gang nan, moun nan konnen trè byen Robenson Léonard te gen, te malad. Li te gen maladi fetich. Robenson t ap travèse yon peryòd difisil. Se sa k fè l te arive ajite jan l te ajite a. Malgre tout entèvansyon nou menm nou te fè bò kote pa nou, sa te vin pa t parèt posib. pou n te kalme l. Men, ant li menm avèk moun nan, mwen pa t prezan pou m te di men kisa k te pase. Men ant li menm avèk moun nan, e moun ki te prezan yo, yo konnen kisa k te pase ki mennen a lefèke li te ame, li te pote, li te tire sou li. Paske moun nan te eseye pran kòb li sou li, kounye a la l te defann li. Komisè Muscadin, w ap fè yon travay. Nan depatman anpil moun kouri. Wi Nou anpeche bandi. Eske Muscadin touye yon inosan? Eske Muscadin touye yon bandi? Gen yon gwo pwen dentèwogasyon dèyè sa. Si nou menm nou kapab reflechi, ale pi lwen, eseye konprann, etidye tout paramèt yo, n a va di m sa nou panse. M ap fè yon ti pale tou piti sou dosye seksi an paske m gen yon vòys youn nan konsiltan chanèl lan ap analize avèm epi nou ale la men pa bliye kem te toujou di nou ke fòk seksi konvenk mwen kounya la gon grenn bagay ki kapab jwe pou seksi lè yo tap fè kòman yo rele sa gèdè oubyen m pa konnen krèy nan vilaj lan seksi te la se vre se deja yon move nòt pou seksi men tande byen la fi el a di ke Sexy pè bal. Sa te deja yon bagay ki kapab jwe de manyè pozitiv pou Sexy. Depi Manno pral tire Sexy pral lekòl. Sa vle di Sexy pè bal. Li pa vle tande kote moun ap tire. Kounye a poze tèt ou kesyon, yon nèg ki pè bal, donk li antre nan yon lojik pè bal jodi, vin kenbe gwo zam nan men l demen, kanpe sou pòs. Gon kesyon de kidnaping kòmkwa Sexy. ta a lorijin de plizyè kidnaping. M pa anvi mete mwen an fas zanmi m yo paske zanmi sa yo tèlman ap fè yon travay enòm pou la sosyete. Men mwen anvi di tou senpleman ke mon gran tete il a ete tèlman anpòte paske peyi sa a moun tèlman pase mizè ladan l lè pa egzanp ou ta soupsone yon nèg de kriminèl w ap lage tout kalifikatif tout lòt kalifikatif sou do l. Men m panse ke mwen m tap gen yon retenu a la plas de TT pou m di si yon nèg ta nan kole dèyè a bandi eske kelke pa li pa ta nan kidnaping tou? Eske nou pa konprann? Paske banm di yon bagay si ti bononm sa al nan vilaj de Dye se pou ta al fè krèy al pran ti plezi li bay sa yo. Epi bagay la vin lage konsa. Mwen menm m ka kwaze a Sexy nan lari m touye l. Eske nou pa konprann? Mwen m sèl sa m ka di Sexy, ou te ka ale anba. Ou pa t gen dwa al nan patisipe nan krèy paske on jou oubyen on lòt jou bagay la t ap repete kanmenm. M vle ke ou vini avèk de prèv pou di ke ou pa koupab. Pou di ke ou te nan Vilaj de Dye men sa ou te al fè. Se sèlman sa m bezwen. M pale twòp, ann kite zanmi an pale. Si nèg la sa se analiz pam wi e pa avoka seksi map fè non e avèw map pale mwen menm sa se analiz pam mwen fè ok sa vle di si se te mwen ki te nan sitiyasyon an ok menm lè sezisman te ka nan kòm pa egzanp wi Men, depi m pa ta gen sezisman, m ta gen kontwòl sezisman, fòk m ta ka jere emosyon an, epi pou m pale jan wè m pral eksplike w la la a. Nèg la gen dwa pa vle di li te frekante Vilaj de Dye pou pwoteje vi li. Ou konn poutèt ki sa? Paske mwen menm, mwen menm, mwen menm, fiksasyon m se sou Teriel li ye. Teriel! fè konnen ke majorite kidnapin ki fèt 2, li bay dat wi, 2 oktòb, ou kwè e pa yon bagay konsa l te di nan bagay li a, 2 oktòb a dat, seksi pou bokou dèyè kidnapin sa yo ki fèt yo menn, sou moun yo, Hein Par le fait oh oui sexy gen kontwòl moun sa yo paske li konn frotta avè yo li konn sesi li konn se lòt bò hey lè w fè yon bagay konsa menn lè w di yon bagay konsa baz si w konnen ke sa w di a li pa verite ou fè l la ou panse kòmsi nenpòt kote yo jwenn sexy sexy pa sijè a lanmò humm ou pa fè analiz sa tou èske w pa fè analiz sa tou. Ke sexy sijè a lanmò la lenpòt kote a selon selon kote yo kwaze avèl la selon selon selon gwoup de moun ki kwaze avèl la menn ah monchè baz se nan kontèks sa wi mwen mwen mwen map pale ok kòm m pat m pat janm detaye tout bagay yo ba ou men men men men men baw ti rès detay la èske konn sa m vle di w ki fè m panse misye gen dwa ap evite le mo vilaj de dye. ok nan entèvansyon l lan men men pou mwen e konsa wi m panse l e si se te mwen tou m t ap reyaji menm jan an pou m pwoteje vi m an atandan ke m ap chèche lave m si m konnen ke mwen mwen dwat mwen pwòp m pa sal jan yo ap y ap di m nan paske mwen menm talè a ou wè m te kòmanse tande emisyon Morvan nan ki te monte apre apre apre sòti seksi a menm Morvan ap di w ke Ok li pa gen enfomasyon ke misye nan gang ke misye se si ke misye fè kidnapin men konnen misye te nan vilaj misye se si misye se la e menm jan map di w nen pot neg ka nan vilaj pase pi fò atis yo neg yo desann nan vilaj pi fò DJ al jwe nan vilaj pou neg yo pou anivèsè neg yo pou anivèsè fanm neg yo pou nen pot program neg yo ap fè anndan an. Moun ki konnen tou konnen, moun ki pa konnen tou pa konnen. Ou konprann sa m vle di w? Men poukisa yo pa mete yo deyò? Lòt moun sa yo. Ou konprann? Si Arab yo ap bay enfòmasyon, ke yo bay enfòmasyon sou tout moun. Ou konprann? Poukisa tou lè pil gwo nèg yo ap antre anndan yo a palto yo, al bay zam Vrèman vre, m pa wè non men tankou Sexy di, si l te nan bagay sa, daprè ou menm nèg a e salòp li ye, li ta renmen ap drive devan pòt kay moun al dòmi devan pòt kay moun? An Sexy nan kidnaping, li nan bandi epi l ap dòmi devan pòt kay moun? Hein? L ap dòmi devan pòt kay moun? Madanm li a pitit li pa avè l poutèt kisa paske l pa gen mwayen pou l jere yo? Hein? Sexy sou dezago l? Ah monchè Bon m rete kwè kanmenm menm lè Sexy pa ta fè gwo bagay men Sexy Sexy tap ta ta fè mon apatman kanmenm poul poul mete madanm li a pitit li poul ap byen viv epi Sexy tap gon ti katrou menm lè menm lèl pa yon gwo mak li tap gon ti katrou kanmenm lap woule konprann epi nou tap wè nou tap wè yon chanjman kanmenm kay Sexy non sans men tankou m di w m pap fè avoka di dyab men tankou m di w misye pa vle envoke e mo e e vilaj la Pou mwen menm wi, pou mwen menm m panse se nan kontèks sa. Pou mwen menm, paske pou mwen menm vi misye an jeu la baz. Ok, Theriel Thelus mete misye anfas yon pakèt moun la avèk mo pi fò kidnapping ki fèt nan zòn metropolitèn nan diran mwa oktòb a nou jou la, Sexy dèyè yo a. ok mwen menm e konsa m wèl. Banm kite dosye sè Laura a pou demen paske fòm fon ti pale avèl paskem santi sè Laura tèt li pati nèt e map gade m wè si pwofesi egziste vre sè Laura paske yo te diw ke Jovenel ap mouri pa vre ebyen kounya se ou k pral mouri map tann Premye janvye 2023 pou mwen si wap la toujou sinon ou pap ka pale sou moun ankò kelkeswa kote w al pale sa yo fè w ap fèk gade w e pa vre rete la avèk nou nou ap ba ou love la toulèjou paske nou nan fen ane deja nap salye yon gwoup moun ki yo menm retwouve yo o nivo de jakmèl sèjan la. Epi ya Thierry Cadet. Big up a vous toutes et à vous tous. Mwen renmen nou anpil e map kontinye ba nou tout love la e an 2023 fè ansòt ke moun ou renmen anpil la ou toujou kontinye ede l ou toujou kontinye ede l pou l kapab ede lòt moun èske nou konprann paske lavi se sa. Lè yon moun kenbe men w, ebyen ou menm fò w kapab kenbe men yon lòt. Lòt la l pral kenbe men yon lòt jiskaske ebyen youn ede lòt epi nou atenn somè a ansanm. Konpranne byen. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi aprè kèskon di? A la pwochèn!